Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon m espere chak grenn moun anfòm sou chanèl la ekoute byen mwen vle kòmanse avèk yon ti video ki pral parèt trè viral sou rezo sosyo video sa li dire 11 segond e tande byen wi sa map di nou an se enfo nip ki ta pibliye l alò sou video sa ou ka wè yon demwazèl an larm Toumante, li chita sou yon ti chèz jòn, epi kò l chaje mak, genyen tras de san sou kò li tou, men kò li chaje ak tatou, èske se yon grèf oubyen yon les ki nan tèt li? Kisa ti videyo sa a di? Tit la di ke se yon demwazèl yon bandi je nèf bat. Tande byen sa m pral di nou an wi, gade sa yon bandi je nèf Fè yon demwazèl. Kounya la gon grenn bagay pou nou konprann. Sè ke video a an partan li pa eksplisit. Paske pa gen ankenn enfòmasyon ki bay nan video sila. Kounya gon grenn bagay map mande a moun sa ki filme demwazèl la. Eske demwazèl la konnen ke yo tap filmel? Si. Li dakò ke yo tap filme li. Bon aparaman m panse ke gen yon bagay ki mal fèt. Tande byen, si yon fanm yon bandi bat ou konsa, epi ou aksepte pou yo filme w, ou te kapab pale. Ou te kapab di yon seri de verite. Kiyès bandi sa ye? Kòman li rele? Men, di ke bandi sa a se yon bandi je nèf ki fè l sa, mwen m pa fin twò dakò. Èske nou konprann? Se pa paske. Sa pa ka rive non. E sa ka rive yon bandi je nèf fè l sa a. Men mezanmi ki kote? Ki lè? Pou ki sa? Hein? Paske nou pa ka al kouri ap di men sa bandi ap fè patati patata. Mwen menm, m te konnen yon seri de bagay ki te konn ap rive nan yon seri de zòn. A wè! O pwen ke mwen te fè emisyon sou kesyon sa yo e gen nèg ki te dejenere. Sa pa t fè yo byen. Paske, tande byen. Pa egzanp si yon nèg rete nan rakèt, nan bas di Tayson, l al renmen yon fanm nan Pele, sa w tande a nèg Pele gen dwa fache, li bat fanm nan. Te gen yon bagay konsa k te fèt wi. Uhmm. Nèg yo renmen avèk yon fanm anlè a la a, nèg yo pa dakò, nèg yo di tout fanm renmen avèk nèg ki nan baz ou. Eske nou konprann? Donk sa te fè anpil pale anpil, gen fanm ki pran bizbòl, bò lakay pa m kote m rete chèf vini, chèf aliyen fanm, sa w tande a la a, anpil baton bizbòl. Men. Jiska prezan fòm di nou ke genyen 2 ti grenn, jiska prèv di kontrè, ki toujou kenbe dinyite yo, menm lè yo se move grenn wi, men yo di yo pap kouche a chèf sa. Ooh tèt chaje, yo di nèg la ou mèt touye m, m pap kouche avè w. Men konsa tou gon pakèt lòt ki yo menm al chache respè a, paske si w kouche ak chèf la, ou gen respè. Eske nou konprann? Donk se 2 bagay ki rive partou, pa egzanp fòm di nou byen, Jakomen te gen sa, nan Pele te gen sa, epi Asyeri te gen sa. O pwen ke bagay la te diskite nan wo nivo. Lè m te fè emisyon sou dosye sa, se pa de pye k te voye. A wè! Anpil nèg voye pye. Ou konprann? Paske yo te konprann ke bon, bagay la pa t ap pale. Men bagay la li pale. Men kounye a, fò n di ke. Video sa a m pa fyel ditou. Jiskaske demwazèl la li ta moute li vin bay eksplikasyon de sak te pase a. Sa ka rive ou gen nèg ou renmen l li bat ou konsa epi ou di son bandi. Sa ka rive tou son bandi ki bat ou men ou tèlman pè l ou pa vle di bagay la. Kew te rete avèk afè w an sekrè. Men sa a dim ke se yon bandi je nèf mwen menm map di mwen pa kwè sur tout la ligne. Brèf, m fini avèk ti kestyon sila. Alò pou moun k ap mande m eksplikasyon kisa videyo sa ye. Kounya la, Hier j'ai écouté Theriel Thelus. Il a communiqué une information concernant Baz 400 Mawozo, particulièrement Lanmò 100 Jou. Selon TT, Lanmò 100 Jou se prezidan yon nouvo sendika ki kreye Laplèn, M p ap di Laplèn, m ta kapab di Kwadèboukè paske Laplèn nan li vast. Site Solèy nan Laplèn nan tou. Nèg sa yo pa gen aksè ak Site Solèy. Daprè sa Theriel Thelus anonse nan emisyon li an. Ekoute, misye bay chak chofè transpò piblik yon kat aksè ki pou pèmèt yo sikile san danje. Chak wikenn yon chofè dwe peye 25 mil goud. Èske se vre? Sa kapab rive se vre. li kapab gen plis chans poul se verite men kounya la gon grenn bagay poun panse euh lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi peut etre dimanche eske yon chofè ap gen opòtinite oubyen chans pou li kapab brase jiskaske li fè 25 mil goud chak weekend poul pote bay chèf la m ta di se bus sendomeng yo kounya la gon grenn bagay poun konprann paske m te wè lanmò sanjou nan yon ti video kote li tap pale li di ke tout moun tounen lakay yo. Aktivite dwe reprann fòk tout moun viv. Men lanmò si tout moun dwe viv brother o mwen w ta kapab di nèg yap peye 5000 goud chak weekend. M pa konn si nap dakò avè m non paske bon si e nèg yo k chèf e nèg yo ki pran mezi paske gon bagay pou n konprann frèch la kapab esplike w sa byen wè nan epòk kòm si te gen gwo bis Obama yo ki ap chaje aviyasyon lè m te konn ap pran machin aviyasyon. pou m moute Dèlma. Toujou gen bis chak vwayaj, de twa vwayaj, gon nèg yo gon kòb yo ba li. E nèg sa, kòb sa, li kenbe l l al bay yon lòt kote. Se pa lameri silvouplè? Se pa lameri. Sa vle di ke gen anpil stasyon machin nèg yo touche nan men yo. Nèg ame yo. Ou konprann? Swa pou sekirite yo, swa pou. taks nèg yo, nèg yo touche. Se sak fè mwen m panse ke sa li kapab gen yon par de verite ladann. Eske nou konprann sa map di nou an? Paske e gen anpil stasyon m pase lè machin yo fin chaje mwen wè chofè a gon kòb li bay. E lè m mande chofè a e kòb sa li di a papa ou pa bezwen konnen pou mèt yo gen mèt atè a. Eske nou konprann? Dèfwa si lameri pran yon ti bagay m gen enpresyon ke nèg sa yo pran plis. Avèk sèt mezi, mwen m panse ke bon nèg yo pral nan cho nèt, nèg yo pral gen anpil pwoblèm, nèg yo pral oblije brase maten, midi e swa pou yo kapab bay lajan. Paske pa bliye, yon nèg ki gen yon kamyonèt, ki gen yon machin, pa konnen yon bis kèlkonk, se la pou li fè aktivite l. Kounya la, pa egzanp lè w gen yon nèg ki lwe yon machin. Rantabilite kotidyen an, ou poze kesyon sou li. Kounye a, ki sa l pral fè? Ki mannèv li pral fè pou l kapab peye 25 mil goud sa a chak wikenn si se vre? Èske nou konprann? Donk sa vle di, bagay yo anpil nan men nou. Men ban m di nou byen ke, fò m di nou byen, Leta, se ou menm ki alabaz de tou sa. Bah wi, se ou menm ki a la baz de tou sa. Finalman nou ta kapab di Fantom ansyen de barikad kou li fè fi de tout kritik, de tout analiz ki kapab gen enpak sou evolisyon li kòm atis an desidan tou senpleman de poze an tandèm avèk Izo Vilaj de Dye. Ben depi aprè live la m ta kapab di te gen anpil kritik kote ke te gen Masterson yon ansyen de barikad ki mande bon pou Interpol ta kapab lage nan dèyè Fantom e li vini avèk kelke eleman pou dire ke tout sakrifis Fantom te konn ap fè yo, donk li krache sou yo paske lè li deside jounen jodi a la pou al fè yon chanson avèk Izo, ba ekoute se yon bagay toutafè. Negatif. Men ekoute pou Fantom, lwen de la paske Fantom li, ebyen se si w mete w nan po Fantom w ap konprann ke kòm si se yon moun ki santi li imilye aprè tout jefò ke li fè pou rap la epi finalman on la anvwaye o bany. Fantom lè gen gwo bout atis k ap vin isi sitou si se rapè entènasyonal. Yap mete lòt atis men pa Fantom. Eske se son konpòteman ki lakòz sa? On dit de Fantom qu'il est donc papa rap. Men kisa li jwenn an retou? Menm on gwo bout estim Fantom estime ke li pa jwenn. Esak fè w wè kòmsi Fantom a chak fwa li ap pale avèk on nèg kòmsi li toujou prè pou l joure. Ou pa konprann? Li toujou on ti jan depase. Donk kelke swa moun ki ap pale jounen jodi a la pou se fit avèk Izo sa va pa poze pwoblèm pou Fantom. Men nèg yo deja ap travay la. Mwen gon tizè ki soti. Tèt chaje. An tou ka m ap kite nou sou pwen sila. Men fò m di nou ke an pasan genyen yon fan ki rele mwen ki ban m yon enfòmasyon me dizan ke Yo ta, tande byen wi, yo ta arete Pwofèt Bèje. Mwen plis bay li o kondisyonèl e verite a m ta kapab di li a petètre 2 pousan. 98 pousan an m ap chache eseye konfime enfòmasyon sa a paske m pa vle pou moun al di ke RL Prod te di yo arete. Pwofèt Bèje, Enfòmasyon an kapab vre, men le fèt ke ou mete li o kondisyonèl, sa ap pèmèt ke si l pa t vre, ebyen, tout moun ap di ke ou pa t kwè nan enfo sila. Rete branche sou chanèl la, n ap tounen toutalè pou n kapab vini avèk detay si wi ou non le pwofèt il a ete. Arrêtez. En tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage.